Yo sa kap fèt tout moun, it's your boy Eladia-Y Jodi a nou pral la plè nan zòn sat Sa kap fèt jodi a nou gen ansanm avè nou S. Rap pam nigga shit a wadi boy Ka ki frape nan yon djòl ou wap di boy Sa a twò piti pou la fè level rap sa a Elèv rap star m ye fuck that m se mèt map pra nan poto Shit bann gwo mo m pa pèdi sou beat la ou shit on bann omo Yeah yeah yeah That's my name Ace D you know Yeah ela de yo Bèl show bèl show hip hop Show freestyle m renmen sa m renmen vibe la men On lòt fwa nap fèl pi gran toujou M renmen sa, m renmen motivasyon an tou, tout vibe sa yo che yo. Map salye Dietrich, Nigel, manmanm tou, premye madanm mwen, papam, Yoex, bebe anpil love yeah atis sa che ok. Tout moun kap swiv show sa tou men. M salye nou tout. M konnen nou konn sa kap fèt lan tou. Nou wè kisa atis lan bay, atis lan bay kouraj li, tou sa. Yeah, nou konn sak bon tou, malgre yo sistèm nan kokobe anpil nan nou. Men pèp la ap swiv, yo konn tout, yo konn sak bon. Men yo, sa yo vann yo an e li yo oblije kenbe man.